oktòb 2022. Se yon plezi pou nou la aswè a pou nou al pase yon bon moman ansanm kote ke nou pral pale de nouvo pwojè sa ke nou tout nou andose, tout ansyen itilizatè de platfòm an mezi pou l finanse tèt li, se ki fè ke tout moun ki te detantè de token Olobe yo rantre an bous nan peryòd la pa t ap benefik pou nou paske jisteman token yo yo pa t gen yon kominote dèyè yo ki te kab soutni yo ki pou te pèmèt yo pran valè sou DEX yo sou bous ekstèn yo. Donk konsta a te pòte a pote nou sosyete ke yap devlope a ki se MLC Engineering. A pati de fen mwa de septanm, septanm la, debi oktòb, nou pap gen platfòm Olobe a ankò, se pral platfòm MLC, e lè sa a nou pral sou yon back office ki vrèman aksesib paske son back office ke Anpil nan nou te konn itilize e si vrèman tan ap pèmèt nou, n ap kab fè yon montre nou kòman egzakteman bak ofis la pral prezante pou m di nou ke jodi a nou lanse nou nan vrèman yon nouvèl avanti, tout moun ki te posede token Olobe yo, n ap di. an dè park ki pral konvèti an dè zaksyon pi devan nan konpayi MLC Engineering nan. Bon petèt pou anpil nan nou kap swiv nou sou entènèt, pa bliye ke prezantasyon sa a lap difize an dirèk sou Facebook e pi devan sou YouTube. Map di nou ke MLC Engineering Li vin reponn a on bezwen serye, on bezwen sanitè e imanitè ki baze sou yon flewo mondyal, on kriz mondyal ki rete enkontwolab jiska dat, se sa ki rele dyabèt la. Yo reyalize ke Sosyete Entènasyonal di Dyabèt reyalize apati de done chifre, on dyagnostik sou kòman maladi sa a, flewo sa a, l ap domine mond lan. Yo estime ke yon grenn moun sou 10, chak yonn sou 10 adilt yo soufri de sa k rele dyabèt sikre. Yo estime chif sa a pli de 537 milyon moun atravè mond lan. Sa vle di ke se de chif ekstrèmman, se vrèman de gwo chif. M ap mande nou pou nou fèmen. mikwo nou. Paske gon istwa ki monte la, m pa konnen ki kote l soti. N ap eseye wè sa pou nou rezoud li. Yon moman. Nou gon sousi. ke n ap rezoud. Antretan, nou konnen ke pwojè MLC a ap avanse a gran pa, paske la a nou tout ki fè pati de grann kominote a kounye a ki deside pral devlope pwojè sa ansanm, donk sa vle di ke jodi a pwojè MLC a ke nou tout nou ladan l lan se yon pwojè ki ap reponn vrèman a sa ki rele yon bezwen imanitè, yon bezwen sanitè e imanitè, ekskize nou pou derangman, n ap kontinye ap. avèk prezantasyon yo, paske la nou te kòmanse a bay de chif, vrèman de chif ki moutre nou ke konbyen sa ki rele dyabèt la se yon flewo ki vrèman nan tout mond lan. E yo estime ke 12 pwen 2 pou san ka de desè ka adilt yo asosye a sa ki rele dyabèt sikre. E yon ka sou 2 nan ka dyabèt sikre kay adilt yo rete non dyagnostike. Sa vle di ke gen yon bann moun deyò a ke n ap rankontre, se petèt yon fanmi nou, se ka petèt nou menm ki ap soufri maladi sik la, maladi dyabèt la, men pou yon rezon oubyen pou yon lòt, nou poko fè dyagnostike la pou nou konnen ke nou dyabetik. Yo estime ke ka gen anviwon 240 milyon moun nan mond lan k ap ki pòtè de maladi dyabèt la men ki poko dyagnostike. Yon pwen 2 milyon danfan e dadolesan yo soufri de dyabèt sikre de tip 1. Dyabèt sikre de tip 1 an, sa yo rele dyabèt ensulinodepandan, se de moun ki vrèman pa ka viv san yo pa pran ensulin. Se vrèman de ka e ekstrèmman konplike paske moun sa yo si yo pase yon jou san ensilin sa ka rive ke yo mouri e malerezman gen anpil moun ki pèdi lavi yo paske pou yon rezon pou yon lòt yo pat ka jwenn ensilin nan moman pou yo pran paske kò yo pa pwodui ensilin ditou e lè sa yo blije ap pran l de manyè atifisyèl pou yo viv e m sot ban nou de chif ki ale de 1 pwen 2 milyon danfan e dadolesan malerezman nan mond lan ki soufri tip de dyabèt sa yo. Yon adilt sou chak 9 gen on tolerans o glukoz altere. Sa vle di ke lè yo fè tès suk la nan maten, yo estime ke nivo de suk yo pi wo ke nivo nòmal la ta dwe ye nan san yo. Swa 541 milyon de pèsòn nan mond lan gen on to de glukoz altere. Donk maladi suk la nap pale a, maladi glukoz la, se vrèman, vrèman on maladi, on flewo mondyal kap touche anpil moun. Donk sa vle di ke pwojè ke nap finanse a se on pwojè ki pral reponn a on bezwen, a on bezwen presan a yon bezwen reyèl, ann di yon bezwen imanitè e sanitè. Donk patisipe nan konpayi sa a, nan kreyasyon konpayi sa a, se patisipe a yon bòn koz, sa vle di ke ou pral ede yon fanmi, yon zanmi jwenn aksesiblite a yon materyèl k ap pèmèt yo kontwole nivo sik nan san yo san yo pa oblije ap pike dwèt yo a longè de joune. Yo estime ke yon ka sou 6 moun ki ansent nan mond lan, yo gen sa k rele yon dyabèt jestasyonèl. Chif sa a ale jiska 21 milyon de fanm nan mond lan. Donk sa vle di ke nou reyalize ke maladi sik la, nou sot fè yon kartografi an tèm de chif, ki kantite moun nan mond lan ki ap viv avèk maladi dyabèt, ki kantite moun ki poko depiste de dyabèt, poum di nou ke teknoloji sa ke nap finanse e nou pral devlope a, lap vrèman reponn a on bezwen urjan, on bezwen reyèl. Paske sa yo estime oubyen sa yo reyalize, Donk, mezi ke nou te konn itilize pou kontwole sik yo, se te glikomèt klasik yo, kote ke moun nou te konn ap pike dwèt nou a longè de joune, dèfwa jiska 15 ponksyon pa jou, sa ki degoutan m renmen di l, ki anniye m renmen di l, e kontwòl la li oblije fèt a linisyativ itilizatè a e gon absans de siveyans a distans. Sa vle di ke moun lan toujou oblije mete, mache avèk ti glikomèt li nan men l, lè l fin manje, avan l fin manje, lè l fèk leve, a aprè l aprè li fin pran yon bagay ki sikre m pa konnen l oblije kontwole sik li ki vrèman annuye. Se sa k fè sistèm CGM yo gen de sela 5 a 6 an kote ke yo kòmanse pran mache a e sistèm sa a s on sistèm Poukisa endikatè yo enpòtan? Paske ou oblije gen de mezi peryodik de sik ou. Ou oblije ap kontwole èske sik la li rete nan ranj nòmal ke l dwe rete a e a tan reyèl. Donk se sa k fè ou oblije toutan ap kontwole sik ou e lè sa a, lè w ap kontwole l avèk yon glikomèt klasik, òdinè, sa nou abitye itilize yo, e nou pa rive jwenn vrè chif yo e a tan reyèl, e ou oblije genyen yo paske yon moun ki rive pa rive gen yon bon kontwòl de suk li, malerezman se pa yon maladi ki trete, men se yon maladi ki kontwole, ki kontwole lè ke ou rive gen kontwòl ki nivo suk ou, lè sa li, lè li anòmal wap pran de medikasyon apwopriye pou ka rive kenbe l stab, paske de moun ki pa gen kontwòl, on kontwòl de suk li, kote suk la ap fliktye, ou konn wè ke moun sa yo tonbe nan koma dyabetik, ou konn wè moun sa yo vin rive menm nan de peryòd nan vi yo kote ya fè de zanpitasyon dyabetik ki vrèman pa enteresan. Enben, gen de konpayi ki se, ann ta di ke ki gen monopòl teknoloji sa a sou mache a, n ap pale de konpayi Freestyle Libre, de konpayi Abbott e Dexcom ki se 2 konpayi ki se lidè nan endistri sistèm de siveyans an liy yo. Donk pou e konpayi Freestylib la se 80 dola pou 14 jou lè w ap itilize teknoloji pa yo a. E pou Dexcom se 80 dola pou 10 jou. Jiske la nou wè ke se ekstrèmeman chè. Donk poukisa yo chè konsa? Yo chè paske pa gen anpil konkurans. e pou konpayi Freestyle Lib de Abbott, se pli de 3 milya 300 milyon de dola, map pale de chif dafè pou ane 2021 k sot pase a. Donk itilizasyon sistèm CGM lan kontinye an, li prèske devni yon nòm kounye a paske moun yo ap eseye fasilite lavi yo e yo estime kwasans ki prevu pou konsomasyon sistèm CGM lan se 30 pousan pa an. Donk, yon moun jodi a ki deside vin finanse ansanm avèk nou konpayi MLC a, Men ki sa ou vin, men ki nan ki pozisyonman ou vin pozisyone w. Lòt konpayi ki la a yo, vrèman gen yon bas konkirans ki mennen a yon monopòl. Yo gade yon monopòl de sistèm lan. Sa ki vin fè ke kou a vin trè elve, kou pwodui a vin trè elve e pa gen aksè Tout a lè a m te ban nou pri konpayi Freestyle se 80 dola pou 14 jou e Dexcom se 80 dola pou 10 jou. E sosyete MLC a l ap pote solisyon pa l la a sèlman 30 dola pou 14 jou. Se a 2 fwa mwens ou 3 fwa mwens pa rapò a kou lòt konkiran yo, map pale de lidè ki sou mache a. Enben la nou deja wè nou gen plas nou nan milye a paske 2 konpayi sa yo, yo pa amenm pou yo reponn a bezwen mond lan e kou yo ofri a malgre sa nou wè ki kantite chif dafè ke yo fè, enben avèk 30 dola pou 14 jou nou pral revolisyone mache a e se sak fè jodi a map ankouraje nou tout pou nou vin pwodiksyon sou lisans sou de sit nan tout mond lan. Donk, yon gwo antreprenè nan nenpòt ki kote w pozisyone w nan mond lan ki deside enben devlope teknoloji a, enben konpayi MLC a pral vann ou teknoloji sa a sou lisans e lè sa a w ap gen dwa ditilizasyon Aprè debi lansman pwojè a, genyen pou pi piti on milyon de kliyan. Se on chif mwen panse ki trè rezonab paske li reprezante mwen de 2 pou san de total moun nan mond lan ki soufri de maladi dyabèt. E avèk on chif de 1 milyon total de kliyan, nou espere vann 24 milyon de kaptè pa an, donk nonb de vant de. distribsyon an atenn se 24 milyon de kaptè pa ane, swa 21 inite pa an pa kliyan, sa ki pral ban nou yon chifdafè de 120 milyon de dola pa an, lè nou teni kont de pri lisans pou yon kaptè la se apati de 5 dola. Donk yon chifdafè previ de la vant de lisans se 120 milyon de dola pa an, donk, Apèl a envestisman an li fèt pou 20 a 40 milyon de dola, se finansman nesesè pou devlope sant denjeniri a, e nou prevwa yon potansyèl de randman pou tout moun ki fè pati de konpayi a jiska 300 pou san pa an, e nou prevwa tou yon potansyèl de kapitalizasyon pwojè a jiska 1 milya de dola. Men nan ki pwojè jodi a nou. Nou envesti, paske nou tout ki te detantè de token Olobe jodi a nou posede yon pa nan antrepriz MLC a, e la n ap fè yon apèl a envestisman tou pou tout zanmi nou yo k ap suiv prezantasyon sa a pou nou kapab vin patisipe nan kreyasyon gwo kokennchenn antrepriz sa avèk yon pakè denvestisman minimòm mil dola kote ke w ka peye l senkant dola pa mwa sou ven mwa donk la tout moun, li a pòte a la pòte de prèske tout moun pou w vin envesti nan konpayi sa a. Donk, tout moun kapab resevwa de revni nan aktivite antrepriz la. E m kapab di nou, pou konpayi a rive mete an èv travo konsepsyon sosyete denjeniri a, li kreye pwòp ekosistèm li e li emèt yon aktif inivèsèl. Pi devan, m panse ke prezantasyon sa yo kapab modifye, paske konpayi a, li, li, li chanje totalman de direksyon, n ap kite pwojè ki gen rapò avèk blockchain kote ke nou prale nan yon antrepriz pa aksyon kote ke nou pral vann de part d'action an nou atann nou ke ka gen de ti modifikasyon nan livre blan kap vini sou peu men m ka di nou jodi a tout moun ki posede token MLC a token ap toujou egziste nan nan filozofi antrepriz la, n ap gen posiblite pou nou revann yo ou di mwens n ap itilize yo pou nou achte de pakèt envestisman anndan sosyete a. Donk, tout moun, tout detantè de token MLC ki petèt jodi a pral transfere a de part d'action MLC, Nou pral de potansyèl aksyonè nan antrepriz la e tout aksyonè yo n ap resevwa de dividann de sosyete a e Aksyonarizasyon an se yon pwosesis ofisyèl ladann chak pwopriyetè de MLC yo ap patisipe selon pwòp inisyativ yo e sosyete a ap bay tout moun ki posede yon pa de pa MLC posiblite pou yo achte de aksyon a yon pri minimòm Pa, k ap alwe a detantè de token yo se 50 pousan e 50 pousan pral jwenn tout moun ki gen pa MLC nan antrepriz lan. Donk tout moun jodi a ki posede de pa MLC, nou ap de detantè daksyon pi devan nan gwo antrepriz sa a e konpayi a rezève 50 pousan pou nou tout ki fè pati de gwo konpayi sa a. Map di nou ke a partir de fen mwa sa, platfòm Olobe a lap fèmen e na pral nou pral konvèti oubyen nou prale loje sou yon lòt platfòm ki senp ditilizasyon pou tout moun ki te nan Solar Group se pratikman menm konfigirasyon an nou pral wè sa pi devan e m panse nan pwochèn prezantasyon ke nap genyen lè sa nap kapab deja montre nou kòman nouvo back office la la prezante e tout moun ki sou diferan gwoup ke pwojè a ye n ap an mezi pou n kapab wè kòman back office pou nouvo pwojè a li prezante. Donk tout moun ki fè pati de nouvo pwojè MLC a, donk m ka di nou ke avèk MLC ke nou posede jodi a, m pa konnen, Gen 10 milya de token selon previzyon anteryè ki te genyen m espere ke sa ap chanje men rete rete tann rete fokis rete avèk lespri ouvè gen posiblite ke ka gen anpil chanjman nan tout sa ke n ap prezante jodi a sou antrepriz MLC a paske antrepriz la li vrèman pran yon lòt direksyon avèk de chanjman vrèman enòm ki pral gen ladan l toutotou nan tout pwosesis la, ann tann pi devan ka vrèman gen de chanjman, men jodi a tout moun ki posede de token MLC Engineering, se anviwon 10 milya de token k ap emèt sou mache a ki pral reprezante 40 milya milyon de dola ki se kantite lajan ke konpayi a ap mete pou devlopman sant denjenyeri a ki ap fèt sou 36 mwa e avèk des eskont vrèman enteresan pou moun ki antre kounya yo paske nan peryòd nou ye la nou nan a des eskont ki nan mil e tank konpayi a ap avanse pi devan nan pwosesis de devlopman se tank eskont yo ap diminye Donk mwen ankouraje nou kounye a tout moun ki swete fè pati de gwo konpayi sa a pou nou kòmanse a pran pa jodi a, pou n kòmanse achte yon pakèt envestisman pou n pozisyone nou, pou nou kapab jodi a pami moun ki kòmanse yo, paske sa ki genyen se ke moun ki toujou kòmanse avèk antrepriz la se de moun ki toujou pran plis risk e sa toujou plis benefik pou tout moun sa yo pi devan nan fiti lè konpayi a pral kòmanse rantre nan choz seryez kote ke yo pral operasyonèl, kote ke yo pral antre an bous, moun ki te nan debi yo ki te achte avèk de eskont plis avantaje, y ap gen chans benefisye de plis avantaj ke yon moun k ap antre pi devan. Nou te di sa deja, MLC yo, token nou yo oubyen pa ke nou genyen yo, y ap ede nou nan pwosesis aksyonarizasyon an, Token Rebepar ke nou genyen yo, se yon mwayen ki pral pèmèt ke sou yon pwogram de fidelite nou kapab achte pwodui a, token nou yo oubyen par nou yo, nou kapab echanje yo pi devan oubyen fè kado yo depandaman de nou oubyen depandaman de politik ke konpayi a pral itilize pi devan. Aksyonarizasyon an, selon chanjman k ap genyen yo, pwosesis la kapab pi senp oubyen pi fasil, men nan stad final devlopman pwototip la, sosyete a, ladan l nou tout, devlopman yo pral fèt, tout dwa yo ap transfere, l ap vini yon sosyete pa aksyon. E lè sa a, tout moun ki posede pa nan antrepriz. ki posede dè pa nan konpayi e sosyete a. On fwa ke nou tout nou founi tout dokiman sou lis rejistre a, nou peye frè yo, nou peye dwa daksyon yo, enben lè sa a n ap vin on aksyonè nan antrepriz la e n ap resevwa dividand sou tout aksyon nou yo e n ap dispoze de aksyon nou a giz nou, nou ka fè sa nou vle avèk yo. Pou n pale an tèm de distribisyon de dividand, m espere ke pi devan ap gen de lòt done k ap vini, men pou le moman m ka di nou ke baze sou yon plan finansye sosyete a pou 5 an apre mizannèv li, si nou rive reyalize 120 milyon de dola, an n di yon kliyan ki po e avèk 1 milyon de kliyan, lè sa a, yon egzanp yon moun ki posede 1 milyon de part oubyen 1 milyon de token jodi a nan MLC, m pa konnen pi devan kòman sa pral chanje, ann swiv, m espere ke nan pwochen prezantasyon yo si ap gen de chanjman n ap genyen yo, men si w posede 1 milyon de token MLC jodi a, l ap ba w dwa pou w genyen 10 mil. Pou genyen san ak aksyon, selon selon sa ki te defini o preyalab, e, e, e, e konpayi a ap gen posiblite pou fè 20 fwa valè e ke ou te mete o depa nan antrepriz la avèk on kapitalizasyon de 200 milyon de dola ke konpayi a posibleman ka genyen, e lè sa a on moun pa egzanp. ki, jodi a, genyen 1 milyon de token, lè sa a, potansyèl total randman yon moun ki achte yon pakè jodi a a ki te achte l a eta 1, l ap 20 fwa plis an tèm de kapitalizasyon e pri de token, l ap 50 fwa plis an tèm de kapitalizasyon e pri daksyon, e lè sa a, konpayi a prevwa 1 milyon de token, 1 milyon de part ba w posiblite pou w fè 6 mil dola, enben achte 10 milyon. Lè sa w ap fè 10 mil fwa 6. Enben se sa, lè sa mwen ap pale de lè konpayi a atenn yon chif dafè de 120 milyon. M poko di lè l fè 240, m poko di lè l fè 500 milyon, m poko di lè l ale a yon kapitalizasyon de 1 milya pou m di nou ke se vrèman yon konpayi ki gen yon grann posibilite dekspansyon, yon grann posibilite pou nou fè ale a yon kapitalizasyon enòm pi devan, paske nou gen yon pwodui reyèl, yon pwodui ke anpil moun pral bezwen, anpil moun pral itilize, yon pwodui ki reponn a yon bezwen sanitè e imanitè, enben jodi a, Ou kapab rele m oubyen voye yon whatsapp oubyen nou kapab ekri nan 36 55 55 95 e lè sa a n ap pataje tout enfòmasyon ke nou genyen sou pwojè a e lè sa a ansanm nou pral devlope yon konpayi k ap pèmèt pi devan n al byen pozisyone nou pou n al fè kòb pi devan. Se te yon plezi pou m te avèk nou jodi a e nou konnen ke Ayiti vrèman gen yon. yon serye pwoblèm dentènèt. Nou espere ke anpil zanmi pral gen posiblite pou yo retande zoom sa atravè Facebook oubyen YouTube. Mwen kontan ke nou te la e Lidè Darlène, Barbara ke toujou la, n kontan ke w te la, Gasan mèsi ke w te la e Inovplus mèsi ke nou te la. Mwen te kontan pataje enfòmasyon sa yo avèk nou. E m ka di nou tout byenveni nan konpayi MLC a. Nou tout Se te ale a nan pou nou chanje konpayi e token nou yo an token MLC pou nou al anbrase. posiblite pou nou kapab ale fè kòb avèk konpayi MLC Engineering lan kote ke nou pral finanse devlopman yon pwototip de sistèm de surveillance continue de la glycémie, yon sistèm k ap reponn a yon bezwen imanitè, yon bezwen sanitè, kote ke nou pral pote apò nou a rann lavi anpil moun meyè nan mond lan pou nou kapab sispann avèk pike dwèt a longè de joune men avèk My Love Control gras avèk yon smartphone nap kapab rive kontwole sistèm glisemi nou a longè de joune ou a longè de la nwi san ke nou pa pike dwèt nou la vrèman se yon inovasyon ekstrawòdinè e son fyète ke mwen menm jodi a mwen patisipe nan gwo konpayi sa e mwen vin envite nou tou pou nou patisipe ladanl. Nou tout kap swiv sou Facebook, sou WhatsApp, nou tout ki te sou zoom lan, se yon plezi poum te avèk nou, m espere ke vandredi pwochen nap an pli gran nonb, pwoblèm e koneksyon an ap rezoud an Ayiti e lè sa ap gen plis moun kap patisipe avèk nou. Mwen te kontan avèk nou, mwen ban nou randevou pou vandredi pwochen Mèsi bokou kenbe fèm pa lage Bondye beni nou. Babay tout moun e a byento merci a Barbara d'être toujours là a byento tout moun.